M fè anpil deba a misye, nou pale. Alò m ap di sa m ekri misye yo, men m p ap di sa li ekri m. Ok! Paske mwen menm se konsa m ye. M s on moun ki trè diskrè. Je suis pas là pour polemike. M fè yon emisyon sou dosye Izo a. Men ekoute, li ekri m pou di m ke ekoute bann jounalis, je vais pas dire ce qu'il a dit, men nou konprann sa m di a. N ap fè pwomosyon pou bandi. Patati patata kòm sa. Epi bon, mwen reponn li pou m di l ke bon, an nou pa wè l konsa, ou konprann, paske nan dimansyon m vle ale a, ou gen dwa pa konprann li. Mwen m dakò kòmantè l la paske ou menm ki aletranje ou santi w anpe two nostaljik pou w kapab vin Ayiti. Men bandi tèlman ap bay pwoblèm, ou pa ka vini. Ou konprann? Men, an jeneral, se byen. Men, si l ap gade afon nan emisyon an, Lap wè ke li tronpe tou piti paske mwen chwi pa la pou fè pwopagand pou bandi e dezyèm bagay pou ap di bandi ap bay lajan men banm di nou bagay mesye si bandi tap banm lajan se pa la m tap chita ap vin pale epi banm di nou bagay modèl moun sa yo fòn wè jan de vizaj sa li pa bezwen kòb nan men bandi. Èske n konprann? Kounye a la, m ka dakò avè w lè w di ke, lè m te di boutèy la vann chè a, ou di ke s on bagay ki vann 750 peso an Repiblik Dominikèn. Monchè, m si dezole paske mwen menm, m pa on nèg ki eklere. M pa konn gwo boutèy. Dènye boutèy mwen, s on boutèy byè. Paske m pa gen kòb pou m achte yo. Ok. Kounye a la, men sa m te vle evoke, zanmi pa m, petèt ou ka anba live la pou w konprann. M vle evoke kòmsi lajan nèg sa yo ap depanse. Donk, si nèg yo fin depanse lajan sa, ben ekoute, un maximum de prekosyon a vou. Paske lè w retire, fòk ou rantre. Èske nou konprann? Mwen vle fè parèt sa n ta kapab rele. Ti jèn yo ki yo menm ap gade sa Izo fè a, donk sa ap enspire yo. Epi demen si Dye ve, w ap jwenn anpil lòt Izo. Sa vle di, nou fèk kare nan sitiyasyon sa tan ke otorite yo yo menm yo pa pran responsablite yo. Lè w ap fè yon emisyon, pou w kapab vini avèk yon kritik, men fòk ou fè yon mizankontèks. Mise en contexte la se dire que ben Izo a fè la fête, Izo fè krèy, Izo fè anpil moun vini, li depanse kòb. Donk nan tèt ou konprann ke se yon sòt de pwopagand. E poutan, e nan emisyon sila a, se nan pèspektiv pou kapab disyade lòt jèn yo pou yo menm yo pa antre nan lojik sa. Eske ou konprann mon frère? Donk, je suis désolé e sa peut-être ka fè w mal, men konprann fil emisyon m yo. Epi wap fini pa rann ou kont ke, ben, se tout afè reyèl, se ke je di. Paske, banm di w yon bagay, ou pa wè m toujou ap preche pou ke kapab gen lapè nan zòn yo? Ou konprann? M panse ke sa ta kapab fè objè yon emisyon konplè. Paske, gen anpil bagay nou te kapab pwofite di. Bon, ann antre danble nan emisyon an la. Gen yon nouvèl mwen wè ki ap sikile sou entènèt lan, epi quelqu'un m'a appelé pour me dire ça. M kwè Morvan deja fè yon ti pase sou li, an parlant de Cazo, Kazo. ki nan baz Kris la, ki ta, écoutez bien, moi, je mets ça au conditionnel, paske se pa ankò verifye de ma part, ki ta lage pye l, misye ale Sendomeng. Bon, la a, w ap mande tèt ou, poukisa l te ale Sendomeng? Men, écoutez, quand on fait partie de ce clan, sa kapab rive ke ou pa gen yon vi ki sef, paske jodi a w viv, demen ou pa konn kisa k ap rive w, donk, Chak moun kapab gen yon kòmantè yo fè sou kesyon sila a, si se vre. Men ekoute, si se vre, c'est un coup dur, m ta kapab di pou mesye T-Boy yo, paske Kazo etè un valeureux soldat, ankò plis, se yon nèg ki gen yon fòmasyon polisyè. Donk sètadi a ke kant yon baz li genyen de twa nèg ki polisye ladan l, m ta kapab di la strateji de batay, ebyen sa parèt, Parfait paske kant se de polisye ki kanpe kap batay avek de bandi zame ebyen m ta kapab di e gon jan neg yo batay sa vle di batay la wap wè son batay nan bò sa ki kapab pi klasik menm lè e bandi yo yo menm yo bosal anpil tou wi e de fwa menm nan batay la ou ta kapab di tet ou ke bon mezanmi sa kap pase konsa koman fè bandi toujou e ap domine. la repiblik. Antouka nap chache genyen plis enfòmasyon sou dosye sa pou kapab ba ou ou menm plis eksplikasyon. Bon la nou prale o nivo de la komin de kwadèboukè humm tèt chaje. Bon m te gen chans wè kòlèg sou yon video ki tap pale a vitelòm li tap eksplike pou di ben gade sa nèg yo fè nèg yo pran machin moun e yap fè ekzaksyon donk dejan ki yo menm nan lojik mòtifè lan e ki ap satanize lòt gwoup imedyatman yo nan kont avèk li. Ebyen, enfòmasyon m pral ba nou la, se sa k fè m ap oblije, e nan non moun Kwadèboukè, mande mesye yo yon ti chans, tanke lapolis poko kapab pran dosye sa a an men, yon ti chans pou machann yo. Paske machann yo di mezanmi taks sa a ki ogmante a aparaman bagay la dur pou yo anpil. Tande byen. Gwo jounen lendi an, anpil ti machann nan mache Dagou t ap mache dèyè DG an. Le DG, ebyen li menm li se je wouj. E yo t ap sipliye li pou taks li ogmante sou ti machann yo. Paske ti depo se 50 dola chak jou. Gwo depo se 200 dola. Sètadi. Mil goud. Sa ki lakòz anpil machann prè pou kite mache a paske yo di yo pa kapab ankò. Daprè kèk ti machann, vin pa genyen lavant nan mache sila a. Moun yo vin pè frekante mache a paske chak kote ou pase genyen yon gwoup dòm ame ki yo menm ap bay sekirite nan mache a e sa dònn fwa dan l do. Genyen k ap plenyen paske se kòb eskont ki nan men yo. Sa pa gen anpil tan, kote ke Je Wouj li menm li te pran yon leson moral nan men Bawon Plenn nan ki se Lanmò Sonjou apre kèk tan li tounen pou de bon paske li pa anba kontwòl lanmò ankò. Ta sanble anpil nèg ki te anba kontwòl lanmò prèske pa sou lòd li kounya se kontak dirèk. Brèf. Sa se dosye ki konsène mache a. Donk, je wouj, wè sa w ta kapab fè pou ti machann yo. Paske, aparaman ti machann yo se manman w, sè w, se moun ki ap chache pou kapab fè ti degouden yo. Sa kapab rive ou takse yo vre, men, ekoute, fè yon ti redwi sou taks la. Paske, lè moun nan se kòb ponya ki nan men l, pou l gen yon kòb pou l ap bay chak jou, epi pa gen lavant nan mache a. Na konprann mesye. Apre afwontman ki te genyen ant 2 gwoup yo, 400 Mawozo ak Vitelòm, mwen jemen sèt enfo okondisyonèl. Genyen rankont ki ta sanble fèt ant mesye sa yo avèk Vitelòm e Vitelòm ta mande padon. Men yo ba l limit ke li dwe rete nan blòk li. Il y a des points rouges à ne pas franchir. Nèg ki gen kontwòl blòk sa yo se kòlèg. Sòti la tranble, micho, sòti la fèm, monte, pran kota, gaman, tibe, tout sou kontwòl li. Depi se kote Vitelòm te tabli baz li nan komin Kwadèboukè an, yo kòmanse chase nèg li yo, e menm frape yo. Gen zòn Lizyè Larat, Bwa Mawozo, Ri Falèz tou sa. Donk écoutez, là-bas, ce sont ces hommes-là ki yo menm ap fè lalwa. Fòk nou di ke gen anpil zòn ki te yon ti jan paisible men écoutez, ben pou kouwèl ye la a, nèg yo ap chache gen kontwòl tout zòn sa yo pou yo kapab mete moun ladan yo. Daprè enfòmasyon ki tonbe bò kote nou, nan plenn nan, nèg ame jouk nan dan e ki parèt enposib pou lapolis ta pran kontwòl zòn sa yo, Larat, Kajon, Bwa Mawozo, Kadini, Ròch Blanch, Loryal, Douya, Dumé, Galèt. Donk zòn sa yo se enposible pou lapolis ta kapab antre ladan yo paske mesye yo byen kontwole zòn yo, yo byen kadriye perimèt yo epi yo di lapolis babay. Donk se de jou an jou bagay la ap vin pi konplike paske tarif nèg yo ogmante. Se konsa tou zòn ki te sef yo ebyen nèg ame yo ap chache pran yo. Donk mesye yo anpil. Mesye yo gen anpil bagay nan men yo tou, donk mesye yo ap fonksyone nan anpil zòn nan Kwadèboukè a. Bon, ok, e n ap kite dosye Kwadèboukè a la a, nou pral antre dirèkteman nan sa ki konsène 3 ansyen prezidan. Nan 3 ansyen prezidan yo genyen youn ki mouri. Gen youn se te yon prezidan de tranzisyon. Sa k mouri an se. Jovenel Moise, nou konnen yo asasinen li. E pi sa k vivan yo se Michel Martelly ansanm avèk Joslèm Privè. Joslèm Privè li se li menm ki te prezidan tranzisyon. Ekoute, dyaspora yo ap rale souf yo pou yo kapab jwenn jistis sou dola senkant lan. Paske nou wè anpil fwa dyaspora leve vwa l pou di ekoute kès k on a fè avèk men dola senkant mon Dye. Mwen la map travay du nan peyi etazini nan peyi lòt bò dlo nan lòt kote epi yap taksem yo pa fè anyen pou kòb sa kòb sa nou sonje sou mateli se te nan kesyon ledikasyon yo ta pral enjekte li men ekoute tande byen sa m pral di nou an se yon pwojè ki la m kwè depi aksesyon michel marteli ebyen lajan sa yo yo ranmase genyen lòt strikti yo menm tankou konpayi telefòn. ki te nan lojik sa tou pou te kapab ranmase paske lè dyaspora fè yon apèl entènasyonal donk lè santim rekeyi ebyen lajan sa lal nan kès leta men li sanble ke chak antite yo pran kòb yo yo fè afè pa yo ebyen yo bay li yon lòt kote paske lajan sa yo ranmase al te sipoze ale nan trezò piblik e nan trezò piblik lè sa yo te pral deside pou di ebyen kilè nou pral konstwi yon lekòl Kilè nou pral repare yon lise? Eske nou konprann paske sa fè pati du fon nasyonal d'edikasyon. Ebyen, lè pa gen anyen ki fèt ak lajan sila a, kominote dyaspora santi l vekse, yo pase kouray li anba pye. Gen yon gwoup ki yo menm al pote plent nan yon tribinal nan peyi Etazini. Desizyon pran, yo kase Jijman sila a, pou dire que ben écoutez, nou pap raposib ak dosye a. Men, yo pote plent se te pou Jovenel Moïse, Michel Martelly epi Jocelerme Privert paske yo wè ke mesye sa yo pa fè anyen ak lajan an. Jounen jodi a la a, genyen yon gwoup de jij ki retounen sou kesyon sila a e ki deside rebondi avèk dosye sa a. Donk, plent lan l ap fè wout li. Michel Martelly aparaman ta kapab genyen pou l reponn kesyon lajistis amerikèn sou dosye sa a. Joslèm Privè kapab gen pou li reponn kesyon lajistis sou dosye sila. Fò n di ke tout gwoup ki konsène yo deja yo menm pran avoka yo, pami yo Western Union, Digicel, Natcom, tou sa. Ebyen, moun sa yo pral gen pou reponn kestyon. Nou pral fè w tande yon repòtaj. Se yon repòtaj de Luckson Sainvil, gran jounalis, ebyen ki li menm panche sou kestyon sila a e ki ap esplike w dosye sa a alabaz e w ap fini pa konprann. Tout pwosesis la te kòmanse nan lane 2018 lè plizyè konpatriyòt ayisyen pami yo Odilon Celestin Widimir Romelien, Goldy Lamothe Alexandre ak Vincent Marazita te deside atake nan lajistis 3 ansyen prezidan ayisyen ak divès konpayi transfè lajan ak konpayi telefòn. Nan plent sa a, yo akize Michel Martelly, Jocelerme Privert ak Jovenel Moïse poutèt yo ta fè magouy pou rive fikse pri apèl telefòn ak transfè lajan yo nan lide pou te finanse sa yo rele Fwon Nasyonal pou Edikasyon an, FNE. Ayisyen ki pote plent yo fè konnen pa t janm gen koze pwogram edikasyon konsa ki te janm kreye oubyen egzekite ann Ayiti. Rodney Austin, avoka akizatè yo deklare bay jounal Haitian Times nan lane 2019, swa yon lane apre plent lan fin depoze, ke pa t janm gen afè sibvansyon vre e li di li t ap eseye konprann Kote lajan sa pase? Pwogram sibvansyon sa ki te anonse an 2010 te dwe finanse atravè yon taks on dola 50 y ap pran sou transfè lajan ak yon lòt taks 5 santim sou chak apèl telefòn entènasyonal. Nan plent sa, sitwayen ayisyen yo lonje dwèt yo tou sou konpayi tankou Western Union, Unibank, Camtransfer, Digicel ak Natcom. Antrepriz sa yo akize davwa yo ta patisipe nan gwo tonton magouy sa ki te gen pou objektif fikse tarif taks pou transfè lajan ak apèl telefòn ant Ayiti ak peyi letranje. Selon moun ki pote plent yo, Michel Martelly ta aranje l pou l jwenn yon akò epi fikse yon pri ki men wotè avèk antrepriz sa yo avan menm li te vin prezidan an 2011. Fason pou akò sa te aplike, se te nan kad yon arete prezidansyèl epi 2 sikilè Bank Santral ke Martelly ta pibliye apre li fin pran fonksyon kòm chèf leta. Dekrè prezidansyèl la te fikse yon pri global pou tout apèl entènasyonal k ap rantre sou telefòn a zewo vigil 23 dola ameriken pou chak minit, sa vle di 23 santim, epi egzije pou 0,05 dola US nan kòb sa, sa vle di 5 santim, al jwenn gouvènman ayisyen an. Dekrè sa te prevwa tou pou ajoute yon frè 1 dola 50 sou tout manje ak lajan dyaspora ap voye an Ayiti ki soti nan sèten peyi spesyalman Ozetazini. Nan plent lan, sitwayen ayisyen sa yo presize chak antite ki konsène nan kad pwogram sa te pran yon pati nan lajan an olye yo te transfere montan total la nan trezò piblik ayisyen. Martelly ak lòt prezidan ki vin aprè l yo, n ap pale de Joslèm Privè ak Jovnèl Moyiz, pandan manda yo chak, te pwofite tou de lajan sa a pou regle zafè pèsonèl yo, se sa ki di nan plent lan. Yo site non chantè Sweet Micky a, kòm moun ki ta itilize kòb taks transfè lajan dyaspora a pou achte yon kay bò lanmè. Atravè aksyon jidisyè sa a, sitwayen sa yo k ap viv Etazini di yo vle gen yon lide sou kantite lajan ki te ranmase tout bon vre epi ki kote kòb sa depanse. Pa t janm gen yon pwogram edikasyon gratis pou timoun ann Ayiti vre, Nou pral mande tribinal la pou anpeche moun sa yo kontinye ranmase lajan nan non pèp ayisyen an, deklarasyon Rodney Austin, avoka moun ki pote plent yo, nan kad yon entèvyou li bay jounal Haitian Times. Yon seri akizasyon lajistis amerikèn pran oserye e yo te deside lanse yon pwosè. Men nan lane 2021, swa twazan apre plent lan fin depoze, gen yon tribinal rejyonal ki te voye jete tout sa sitwayen ayisyen sa yo te mete nan dokiman yo a akoz, selon sa yo di, tribinal ameriken pa ka panche sou yon bagay ki pase nan yon lòt peyi. Jedi 31 mas pase a, swa anviwon kat lane apre, gen twa jij nan Lakou Dapèl Etazini nan zòn Manhattan ki ranvèse desizyon ki te pran pou voye jete akizasyon ayisyen yo e yo mande pou pwosè a kontinye fè wout li kòmsadwa. Nan desizyon sa a ki gen 29 paj, jij yo deside pou konpayi transfè ak konpayi telefòn k ap opere ann Ayiti yo epi ansyen prezidan ki site nan dosye sa a pou reponn kesyon lajistis Ozetazini. Selon jounal Haitian Times, Desizyon sa di tou, sitwayen ayisyen yo ka toujou depoze yon plent, jan lalwa amerikèn mande sa. Twa jij yo anile premye desizyon ki te pran avan an e mande tribinal la pou regade 15 bagay ki fonde moun ki pote plent yo reklame nan kad pwosedi ki te deja lanse sou dosye a. Pou kounya, plenyan yo ap tann lòt enstriksyon tribinal la ap gen pou l fè men tou, y ap tann nenpòt lè lajistis amerikèn ta bezwen lòt dokiman anplis pou yo ka pote ba yo epi ranfòse akizasyon yo. N ap fè konnen nan kad pwosè sa a, avoka ki reprezante konpayi Unitransfer ak Unibank yo se mèt Perlman, Bahandas ak kabinè Yevoli and Albright epi mèt Stinson. Se kabinè madsen kap plede pou yo. Ebyen, m panse ke dyaspora yo ap tann la pou ke, ebyen, yo jwenn jistis. Paske, kant ou bay lajan epi ou pa wè kisa lajan ou fè, m panse ke, ebyen, se pi gwo tèt chaje pou ou. Pierre Esperance, eske li nan yon sitiyasyon difisil? Ebyen, fò n di ke genyen yon nèg Yo akize l nan masak Lasalin. Son non se Fednel Monchery, ansyen direktè jeneral Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal. Ebyen, Fednel Monchery fè yon sòti nan laprès pou pwente di dwa Pierre Esperance. Pierre Esperance, daprè li menm, ki gen yon gwoup moun k ap fè kidnaping pou li. Humm tèt chaje mezanmi ebyen ann tandel non. de yon rezilta de travay dankèt trè metikile ke nou t ap mennen sou Pyè Esperans. Ke nou t ap mennen sou Pyè Esperans. Rezilta ankèt sa a ba nou ke Pyè Esperans nan tèt yon eskadwon lanmò k ap planifye kidnaping, kote ke yo genyen pou yo anlve yon dizèn de moun, ke mwen m gen tan enfòme plizyè ladan yo deja. Y ap pran moun yo pa twa. Yo itilize apèl telefonik, ke nou gen tout nimewo yo. Yo kòmanse mete presyon sou pou yo fè travay sa a reyalize apati de 13 mas. Pandan m te la a, yo lokalize m la. Men yo kòmanse planifye bagay sa depi 2 mas. E pa la swit, genyen pwopozisyon lajan ki fèt, òfre. Nèg yo bezwen fè tout rap yo, tout kidnaping yo, tout anlèvman yo pou yon montan de 200 mil dola ameriken. Men youn nan kondisyon yo, 1 fòk gen 2 moto lè y ap pran moun nan, youn devan machin li, youn dèyè machin li. 2 fòk moun k ap nan rezo kidnaping sa a, anlèvman oubyen asasina sa a, fòk yo enskri, fòk yo enskri nan ekip la avèk matrikil fiskal yo. Donk. Nan sans sa, nou verifye youn nan matrikil fiskal yo ki pase nan men nou. Answit, nou gen konvèsasyon avèk 2 nan kidnapè yo ke nou tepe youn. Tout rezo sosyo gen bri son an, ke se mwen ki t ap pale avèk youn ladan l. M di misye m pa bezwen rankontre w ankò paske w nan dosye a deja. Mwen gen tout enfòmasyon sou ou. Si w bezwen rankontre m, lajistis ap rele w pou w bay plis esplikasyon paske ou di m ou gen tout prèv. Tout prèv, temwanyaj alatwi, Paske misye te mande kòb pou l al ranje machin li, refè motè, yo pa ba li l. Youn nan chèf kòmanndo a, ki se yon evade de prizon, gen yon mezantant antre yo, epi youn nan yo tout ap mete dosye a deyò. Donk, nou gen non tout nèg yo la. Epi, lè Pierre Espérance enfòme ke m depoze plent sa a pou gang ke l nan tèt li an, li kouri pran lari ap di ke m mete nan zòn nan yon ekip nèg k ap swiv li, epi Pierre Espérance pase l Chak jou la a pye oubyen nan machin. Li itilize 2 machin. Li gen yon Prado epi li genyen yon ti taksi Corolla vèt, nouvo plak. Lè l pral nan reyinyon yo, lè l ap fè plis tan nan reyinyon yo ke l ale, li ale sou Corolla. Lè l ale sou Prado a, li fè mwens tan. Reyinyon yo fèt nan zòn Mago Anbwaz e zòn Kara 2 e nan biwo misye. Le 13, misye pwograme yon reyinyon la pandan m te isi a. Donk misye di ke mach tronkay e lame dgang. Non. Sa son moun ki prete m espas la pou m fè reyinyon òganizasyon. M pa ka prete yon bagay nan men yon moun pou mwen itilize l a des fins de nuisance. E si nou t ap fè yon bagay konsa? E pa la m t ap fè l. Pierre Espérance pase, maten l pase devan la, nan yon ti Corolla vèt ke l genyen. Donk, nou konstate ke se pè misye pè, an fonksyon de enfòmasyon ke n genyen. E gen youn nan nèg yo te kòmanse joure m. M tande li di ke l ap vin kote m. Non! Misye pral lajistis. Paske plent lan depoze, avoka a pral fè manda denvitasyon yo e m deja mande jij la e komisè gouvènman pou dosye a ale nan kabinè denstriksyon. Eske se vre ou pa, ben antouka, se ak akize a pou ta reponn e se a moun ki akize l lan tou ki ta kapab vini ak prèv pou dir ke, ebyen, Men, pa A plis B, Pierre Esperance, li menm, li gen gwoup k ap fè kidnaping pou li. E n ap fini avèk yon dosye, manifestasyon, anplwaye SNGRS yo. Tande byen, moun sa yo m ta kapab di se anplwa ki pi mal nan sosyete a. Paske lè w pran moun sa yo ki nan lari. K ap ranmase fatra, k ap deboure rigòl, k ap ranmase chen mouri, e menm dèfwa ranmase moun mouri tou. Moun sa yo pa touche plis ke dimil pyas. Èske n konprann? Moun sa yo santi ke bagay la difisil pou yo. E sa konn rive ke Leta dwe yo twa, kat, sen mwa. E jounen jodi a la, vous imaginez quelqu'un ki li menm ap touche. 10 mil goud, poze tèt ou kestyon, menm lè tout pitit li, m ta kapab di jwenn èd nan men leta, 10 mil goud lan pap ka fè kichòy. M ta kapab di son travay ki fini avè w. Ebyen moun sa yo pran lari jodi a pou mande yon ogmantasyon salè. Sa nou panse? Fò yo ta bay moun sa yon ti bagay anplis, omwen met yon 5 mil goud sou kòb la anplis lan paske pou gagòt kap fèt nan leta, m panse ke ebyen si ti gwoup moun sa yo mezanmi ki pa menm, m pap di 5 mil non, Ki pa menm 5 mil. M ta kab fè yon jan pou yo paske 9 mil goud la mezanmi. Li pa kab fè menm 10 jou non nan kay la. ta fin granmoun nèt, yo pa ba w anyen avèk dimil goud. Dimil goud la ou pran pon, ya ou pran tout bagay. Tout bagay sou kont dimil goud la. Lekòl pitit ou sou li, kay pou w peye, manje ladan l. Pou 10000 goud yo ba ou machin kounya la leta yo moute kòb machin ou gen dwa konn gen 50 dola nan menw pou kote wap sòti a pou rive la rès ou tas a pye pou fèl ou pa gen kòb pou anyen nou mande kounya la nou mande leta kòm si nou pa di direktè a nou nou mande leta pou ba nou 30000 goud 30000 goud avèk 30000 goud sa petèt nou ka nou ka rale yon ti sou nou ka achte yon ti mayi moulen poun bay ti pitit nou manje anpil nan nou la se kay moun nap dòmi se deyò nap dòmi si nou pa anyen se deyò nan lari n ye. Sa se yon vye kay mache depi 12 janvye. Depi 12 janvye vye kay la kraze, sa prela m mare met sou li epi m ap travay a leta, m ap travay a leta. Se prela m met sou li avèk katon depi lapli nan solèy konsa m gen kay. Men depi lapli tonbe, se deyò m dòmi. Konbyen tan ou gen depi w ap travay nan bwat sa? M la depi 2021, kounye a la m gen 21 an nan fon. Mamit diri gen de tèt nèg e nou menm menm malere. Ok ok pafwa nou konn wè nou nan Twouego e nap ranmase fatra eske pafwa sa pa konn rive Twouego wa bouche ansanm avèk moun kap ranmase fatra ladan yo? Non non moun konn mouri nan bagay sa nou bouke nou bouke viktim a plizyè repriz la gen travayè kap travay ki pran bal yo kenbe yo yo bat yo mwen menm m pral travay mwen menm yo te metem kanpe mwen menm pou yo te tiyem e gras a Bondye a lespri Se a ki mete m kanpe antanke yon jèn gason. Yo pa ankadre nou, nou menm ki nan bwat la. Pafwa, eskize, pafwa m konn ap vin travay la, gen travayè la ki rete byen lwen. Èske monnen salè l touche a, èske l ka fè yon bagay pou li? Non, l pa ka fè anyen pou nou. Paske gen travayè la, anvan l touche kòb la, anvan l rive lakay li, moun ki nan lakou a la, sa ap touye men l, y ap ba w eskont. Eskont y ap ba ou a, yo ba w de eskont depase kòb la. W ap touche mil wit san dola, nèg la ba w eskont mil dola. Li pa fè anyen pou ou. Nou menm popilasyon nou paka viv konsa e nou paka jwenn anyen. Eskote pa bon pou nou. Ti kal la fwa yo ba nou. Nominasyon an fwa nou jwenn li. Men kisa nap mande menm? Kisa nap mande leta? Nap mande ti kat la, nap mande pou yo nomen nou tout ki nan travay la la. Lè fini tou pou kòb nou moute tou. Pou salè nou. Apre asirans ap pran kòb sou nou. Nou pa janm wè sa asirans ap fè kòb la. Mwen menm. Asirans bon mwen menm la madanm mwen akouche mwen menm se kob mwen peye asirans pou madanm mwen jwenn tretman madanm mwen preske akouche devan devan pa pot lopital la madanm mwen akouche ay frekansite pandan setan m sou travay map travay map bay seum map bay sanm epa sèl mwen menm non yo fè sa depi se nou tout nou tout yo yo pran nou. Koupe nan etwal kay ki ye devan pòt yo. Se sa map di finans, map di tout gouvènman yo mezanmi gade SMGRS. E tout tanp e direktè palèman pa kanpe pi vin negosye ansanm avè sendika a. Nou fè yon kare kanpe fò y vin di sa pi di a pase nap travay nou gen madanm nou gen pitit pase nou paka viv konsa nap peye kay. Epi tou fè mesaj la pase pou nou pou misye rekonèt dwa pèp ayisyen e ayisyen misye ye tou fòl respekte dwa ayisyen parèj li. Mèsi zanmi. ki vin pa ka touje si moun nan malad yo pase dèyè ou do moun nan yo siye sou do moun nan yo leve kòt moun nan yo Revandikasyon nou an se kisa l ye jodi a? Padon? Revandikasyon nou an se kisa l ye? Revandikasyon an pou nou benififye kòb ogmantasyon leta voye a leta pa voye pou yon pòsyon moun li voye l pou tout moun nou revandikasyon pou ti kat la pou nou jwenn kòb ti kat la ti kat la e pou nou tout li ye lè ti kat la vini e gwo nèg ki pran l anlè a pou gwo nèg sispann manje pou malere manje tou.